Bonjou bonsoir la famiy kòman nou ye byenvini tout moun m espere nou anfòm m espere nou pare jodi a pou emisyon an ou sou platfòm paw lan manman pen bay enfòmasyon an pee pote a ebyen nou konnenl deja ou nan emisyon mon editorial avèk Yanick m toujou fè tèt mwen yon plezi poum la avèk ou poum pote emisyon an pou ou malgre tanpèt malgre lapli malgre Siklòn malgre katouch kap tire malgre kidnapping nan nenpòt jan sa ye nou la avèk ou paske mwen fè tèt mwen le devoir poum enfòmew pou rete konekte ak tout detay kap pase andedan la repiblik bon jodi an la nou konnenl deja se dènye jou nan mwa davril lan nou pral pran me an bim nou rantre nan me a la ou konnen mwa me an se mwa yannik se mwa manman fèt manman yo donk e. pwojè Fèt dè Mè lan li lanse pou nou onore san fanm, san manman, malgre malgre vanzemare, malgre tout sa w ka tande move lavi, fanm yo toujou nan lari ap chèche lavi, panye yo sou tèt yo, laye yo anba bra yo, yo pral chèche lavi pou pitit, pou fè edikasyon pitit. Gason yo enpòtan. Dèyè chak gason toujou gon fanm djanm ki kanpe. Oubyen akote chak fanm djanm toujou gon gason djanm ki kanpe. Mesye pa fè jalouzi, men nou konnen l deja. mwa mère e mwa fanm pou nou selebre avèk medam yo, pou nou selebre lavi. Donk e pwojè ane a la, pwojè a pou mwa me an se fete avèk san fanm, onore san fanm, san manman. Donk ou menm ki vle sipòte inisyativ la, ki vle sipòte pwojè a kòm dabitid, m ap tann ou, rele m, ekri m nan nimewo emisyon an, di Annik men kisa m ka fè, men kisa m ka bay, men kòman m ka ede, pou pwojè sila konkretize. Ok, pa obli, nou pa oblije tann se nan fen fen fen mwa a pou nou ap pwograme tout bagay, m pran nou alavans, donk mezanmi moun mwen yo, an nou pote kole pou pwojè a reyisi. Nou pral rantre san pèdi tan nan operasyon Bwa Kale a. Nou pase on wikenn nas, on wikenn katouch, on wikenn file manchèt, on wikenn bwa kale, on wikenn kote popilasyon an motive, mobilize. M ap gade e nan on pakèt fowòm ke m ye, on pakèt mesaj k ap vin jwenn mwen, ebyen semèn sa, semèn bwa kale sa, se semèn kote ke politisyen yo sipoze kòmanse ap veye zo yo paske mouvman an ap rive sou yo. Popilasyon an andyable, moun yo yo sèmante se pa sèlman kesyon sòlda, se pa sèlman kesyon izo, ti lapli, kanaran, sous matla, vitelòm, non! Bwa kale a, jan m te di l pandan semèn nan ki sot pase a, vandredi, si m pa twonpe m, se yon triloji, se gang, se politisyen, se sektè prive, tout nèg sa yo kontribye nan mete peyi an la. Ou konprann? Paske si n ap koupe ti fèy, ti fèy, ti fèy epi branch lan rete, pye bwa a rete, rasin nan rete, kòve n ap fè. Nan 5 an, nan 10 an, nan peyi a vin pi mal, se toujou yon konba pou sekirite, yon konba pou pou stabilite, yon konba pou n ale de lavan. Fòk travay la, fòk travay la fèt, fòk li byen fèt, fòk travay la ankadre pou Bwa Kale a ka pote rezilta. Pandan nou tande Bwa Kale a fèt lan, Gen de seri de foto, videyo ki vin jwenn mwen. De seri de bèl fanm, bèl timoun, 13, 14 an, 15 an, 17 an, de seri de timoun ki poko menm gen 20 an. Gen ki poko menm boujonnen tete. Timoun yo pa chèche lòt bagay pou yo fè, se madan gang, madan bandi, desann nan baz al fè krèy, al bay bandi plezi. Ebyen nan moman an la, operasyon Bwa Kale a rantre lakay yo. De seri de granmoun sitirè, ki pa janm asime responsablite granmoun yo, ki toujou ap chita chak kou labrenn mare, sizè tapan, y ap tann babekyou a rantre, y ap tann fyesta a rantre, y ap tann koka kola a rantre pou yo vin manje. Yo pa bezwen konn kote pitit lan te jwenn lajan pou vin a babekyou, konn kot pitit lan te jwenn lajan pou l vin avèk kola, avèk koka, se byen pase y ap byen pase. Ebyen, m ap gade yè de seri de imaj ki vin jwenn mwen, Kote popilasyon komanse debake la kay madan bandi yo se rèl. Se rèl. M pral fè nou gade yon video. M pral pataje video a avèk nou. Nou sonje yon dam foto l tap sikile kote tout kò madanm nan ekri Manno, Manno, Manno. On kesyon de Manno. Nou konnen nan vilaj de Dye Gon bandi k rele manno, gon chèf gang ki rele manno kap dirije yo. Ebyen moun mwen yo, bagay la pran yon lòt dimansyon. Madanm sa ki te fè tatwaj yon gason sou kwis li, ki te ekri manno nan tout kòl, nan tout dèyè koul, tout ponyèt li, tout bral, Popilasyon an te fè konnen se madan Manno Vilaj de Dye. Se yon fanm ki konn al fè kay, ki konn ap trip avèk I e avèk Manno nan Vilaj de Dye. Ebyen mezanmi malerèz lan met 2 men nan tèt li e l anmweyy, li fè konnen l pa gen anyen pou l wè avèk gang, li pa gen anyen pou l wè avèk bandi, se pa yon sèl bourik ki rele Lamartine, Manno sa se yon nèg k ap viv jous Etazini, se papa pitit li, se mari l li ye, se pou l ka fè nèg la konnen jan l damou l ki fè l fè tatwaj li sou kò l. Bon! Nan chèche, ou konnen fò m al chèche, fò m al fouye pou m jwenn enfòmasyon yo, m tonbe sou videyo madanm nan, m pral pataje l avèk ou la a, w ap genyen tout detay yo. An nou gade ansanm. Bonjou, bonswa, sa depan de lè nou pral gad videyo sa a, paske yè, yè swa m wè José gen yon videyo, videyo an li pa tou m te fè. Se Manno, tèlman l damou Manno, pou l montre Manno jan l renmen l, li ta touye Manno. Bon, sa se vi prive moun nan. Le fè ke l ekri Manno sou kò li, m pa bezwen konnen nan konbyen pati nan kò l, nan konbyen tou nan kò l li ekri Manno, sa se vi prive l. Kounye a, deba k ap fèt, èske se Manno Vilaj de Dye, èske se Manno bandi, chèf de gang, oubyen yon lòt Manno? Madanm nan di, Se pa Manno Vilaj, sa se Manno K Etazini, yon lòt Manno. Kounye ya se popilasyon ki pral detèmine eske madanm nan ap bay laverite oubyen eske l nan manti. Paske nan moman an la jan popilasyon an dyable, jan enfòmasyon sa a fin sikile sou tout rezo a se manno, manno, manno vilaj. Kounye a ki dlo k pral lave madanm sa la a? Ki dlo k pral lave l pou l di se pa manno vilaj se yon lòt manno? Paske, bon m di w, moun nan popilasyon an, moun kap, moun Kanapevè, moun Debussy, tou depan de zòn madanm nan rete a, yo pa konnen Vilaj Manno, yo pa konnen vizaj Manno Vilaj de Dye. Si se pa yon jounalis ki montre yo vizaj Manno, si se pa dcpj ki ta di men foto Manno, kòman yo pral fè detèmine si Manno Etazini avèk Manno Vilaj lan e pa menm figi an? Nou konprann? Donk sitiyasyon an vrèman difizil hein. Sitiyasyon moun yo nan moman an la, se yon bagay ki konplèks, se yon bagay ki ekstrèmeman konplike. E se sa k fè lè w se jenn fanm, ou se jenn gason, veye kote w ap met pye w hein. Veye kote w ap met pye w! On pakèt ti jenn fanm, ti jenn gason kounye a andedan peyi an, 16, 17 an, lèt poko menm sot nan nen yo, yo bezwen gen iPhone 13, yo bezwen gen gwo tablèt, yo bezwen mete lace, yo bezwen mete gwo tenis, yo bezwen byen santi bon. Ou p ap travay, Ou pap travay, ou pap leve ni lou ni lejè, pafen 400, 500 dola ameriken an se li menm pou achte, ou sou Amazon tout jounen, w ap plen panye, sou kont kiyès? Sou kont lajan kidnaping? Sou kont kiyès? Sou kont lajan detounman kamyon? Sou kont kiyès? Sou kont kiyès? Sa yo kesyon sa yo fòk nou poze tèt nou. Ou menm ki se paran fòk ou kòmanse asime responsabilite w paske nou pa ka kontinye ap fè peyi an sa, nou pa ka kontinye ap fè sosyete an sa e kou popilasyon an deside leve kanpe, anmweyy, woyy, pitit ou pa sesi, pitit ou pa sela, pitit ou inosan, pitit ou pa vòlè, pitit ou pa nan kidnaping. Jou, wè jounen jodi an la wè Peti Chèf, m pran sa kòm egzanp. Jouk nan moman nap pale a la Petit Chef li nan penitansye nasyonal, li nan prizon. Manman Petit Chef, la dcpj debake lakay li yo di w yo jwenn des eleman e des eleman de prèv a charge etc e li pase devan jij, yo fèmen l nan penitansye nasyonal. Manman Petit Chef foule atè, anmwey, pitit mwen pa gang, pitit mwen pa vòlè, pitit mwen pa bandi, li pa kidnapè, li pa sesi, li pa sela. Ou konprann? Dèfwa, antouka, pa rele de paran. Gen paran m konnen ki pa sitirè. Men gen paran m konnen an verite, paran rete paran nan tout move sitiyasyon, nan tout move moman. E gon lòt, gon lòt e videyo m pral pataje avèk nou paske mwen genyen, mwen genyen yon moun m ap resevwa nan emisyon an jodi a la. E nou pral fè yon ti pale sou yon sitiyasyon yè ki pase e Gwo Mòn. Men avan, Nan jou ki sot pase yo m kwè m te pataje avèk nou yon son polisye ki rele Sniper. Li rele tèt li Sniper, son polisye. Li menm son polisye e grenn grenn nan mouda li. Li montre sa, li pwouve sa. Li kite yon mesaj nan moman an la pou jounalis yo. Mesaj sa l kite pou jounalis yo, Li fè konnen, Nan moman an nan nan kad mouvman Bwa Kale a, kesyon pou laprès ap vin mare pye jou e ap vin mare pye polisye yo, ap vin filme, medya an liy tout kote w pase, polisye a nan ak nan aksyon, ap mennen operasyon eksetera, on telefòn, on kamera, ap filme agoch, ap filme adwat. Pa gen pwoblèm. Yè sou platfòm epam PlongAyiTv m te pataje e son an, m pataje videyo a. M ap gade kòmantè yo, m ap li kòmantè yo. Gen anpil moun k ap di, anpil Ayisyen parèy mwen k ap di, o wi! O wi! Jounalis nèg lan anliy yo, yo fèzè! Yo fouyapòt! Yo merite bwa kale a! Yo toujou ap montre nan operasyon kot polisye yo kanpe, kot sa polisye yo ap fè. Yo bliye se sou yon medya anliy, se sou yon platfòm anliy y ap gade videyo a. Yo bliye se yon medya anliy ki pote enfòmasyon an ba yo ki fè yo ap tande l. Menm si, ou di tèt ou, èske Ayisyen an reflechi vre? Èske sèvo tout moun genyen an, pa Ayisyen an l byen pozisyone? Èske Ayisyen konprann lè yo pale avèk li, lè yo pote yon enfòmasyon ba li? Mwen m gen de seri de bagay ki konn ap pase nan peyi an. Lè yo di resamman la a, lapolis ap mennen operasyon nan Vilaj de Dye, Izo pran bal. Se pa de twa mesaj, de twa apèl non m ap resevwa. Yanick ou gen enfòmasyon an? Èske se vre? Èske lapolis ap mennen operasyon nan Vilaj? Èske Izo pran bal? Èske se vre? Èske se pa vre? Se yon medya an liy ki pou konfime l pou ou. Se yon jounalis ki pou rapòte yon enfòmasyon. Wi nou ka admèt e sou e nan platfòm an liy yo, nan medya an liy yo, gen radotè, gen eskamòtè, gen e, gen tout kalite moun. Gen moun ki sèlman ap fè sansasyon, men gen moun k ap ba w enfòmasyon, k ap pataje enfòmasyon avèk ou, jan sa ye an, nenpòt jan sa ye a. Sa li ekstrèmman enpòtan. Donk, ou menm k ap tann enfòmasyon, gen anpil moun jodi a k ap di si se pa t medya an liy, gen de seri de bagay k ap pase andedan peyi a, pa t ap janm konnen l. Epi menm yo menm ankò, kou kou polisye a pale, yo gen tan wè wi fò jounalis lan pran bwa kale, paske jounalis la ap bay pozisyon e polisye yo ap gate operasyon. Dèfwa mezanmi, fòk nou onèt avèk tèt nou. Ou konprann? Banm fè nou tande ansanm e mesaj sa ke Sniper voye bay tout medya an liy yo, tout jounalis yo e ki ap fè yon travay mwen menm m estime k ap fè yon bon travay sou teren an. Wi se vre lè gen operasyon yo pa dwe e ap rapòte bagay yo an tan reyèl kòmsi pandan operasyon an ap mennen epi Bay e operasyon live. Paske nèg bandi yo, yo sou rezo a tou wi. Ou konn nan yon fowòm nan, se apre ou pral konnen gen tèl chèf gang, gen tèl chèf gang, gen tèl chèf gang nan fowòm nan. Ou fè yon pòs kareman l kòmante anba l wi. Li kòmante tankou se yon bon moun wi. Aah w ap konnen. Bon, ban m fè nou tande e mesaj sa a polisye a kite pou jounalis Medya Anliy yo. Salut tout pèp ayisyen an jeneral koman nou ye e mèsi pou kolaborasyon nou paske dènyeman m te fè yon sòti m te di nou lapolis la bezwen popilasyon an konba sa nap mennen an la a nou pa ka fè l san nou menm ki se pèp la ki se popilasyon an e m konnen nou se yon pèp ki brav nou gon pèp ki detèmine otomatikman Nou gen volonte, pa gen anyen ki enposib pou nou. Se Sniper pitit gason nou ki enbwa. Bon m di nou non, mesaj sa m ap fè l pase maten an la pou mesye, mesye dam jounalis anliy yo fè anpil atansyon nan moman sa. Ok, paske nou konn, fè anpil atansyon. Le pli souvan, e de, m konn nan cha a m wè nou podyab, n ap filme cha a chak kote, menm lè nou nan echanj, nou la, n ap filme epi n mete yo an dirèk, li vin pa bon pou nou. Li pa bon pou nou, li pa bon pou travay nou. Fè anpil atansyon. Ou wè nan moman sa, Bwa Kale, Vye Santò a modifye. Ok, prefere nou ret nan zòn nou, goumen nan zòn nou. Ok, ede lapolis la goumen. Epi, nou konn bagay yo deja. Bwa Kale tout kote. Nou nan tout blòk, nou nan tout zòn. Ok, travay la p ap kanpe. Popilasyon an, m ap mande nou fè anpil atansyon tou. Paske pandan n ap pwoteje zòn nou, pandan n ap demantle ti vòlè vakabon sal kap vin mete latroublay nan zòn nan men fè anpil atansyon tou pou nou pa viktim de de sitwayen pezib tou ok nou fè anpil atansyon e bwa kale avè nou konna se vèsyon 3 modifye nou pap kanpe e mesye dam anliy yo ankò ankò yon fwa fè anpil atansyon pa swiv lapolis nan entèvansyonl yo pa filme lapolis nan entèvansyonl yo ok nou pap repete sa ankò mesye yo pafwa fè anpil atansyon pa filme lapolis nan entèvansyon l ap fè yo. Pafwa anpil nan nou konn rann ke nou pa atenn ojektif nou. Ok. Paske teknoloji a trè avanse, otomatikman ou pran lan wè li, ou sou Facebook, nou tout kote nèt. Ok, ou an dirèk, li pa bon pou nou, li pa bon pou misyon nou. Fè anpil atansyon. E si nou fè sa, se nou k ap peye. Otomatikman nou jwenn yon nèg ak yon telefòn nan men l, ou pa nan yon entèvansyon. Ok. Nou pase modòd la pou yo. Fè anpil atansyon. Padon wap filme nou ok la nou pa bezwen sa nan moman sa la ok fè anpil atansyon nou gen pou nou bezwen jounalis wi ok lè nap fè konferans men nan moman sa nou pa gen se pa bagay manifestasyon kap fèt se pa bagay festival ok se bwa kale kap tonbe ok m di nou sa e bwa kale vèsyon 3 a li modifye nou tou modifye pawòl nou tou ok epi pèp ayisyen annavan. Mesaj la lanse nou tande li. Malè avèti pa touye kokobe jounalis yo nou tande l e yè vrèman yè vrèman m tap fè yon deba avèk yon zanmi sou sa tankou lè moun kaba moun akayè pral pran moun kabarè al sous matla pou yo rive jwenn e bandi yo Ou gentan jwenn yon ti bout videyo ki gentan gaye sou rezo a. Sa gentan fè, sa gentan anonse nèg Bogi yo, nèg Kanaran yo, nèg Jeff yo ke popilasyon an ap rive sou yo. Li evidan, nèg yo tou y ap gentan prepare pou popilasyon, y ap tann gètapan. Ou konprann? La a se moun nan popilasyon ki pataje e videyo sa yo, ou konprann, pou yo ka montre jan mouvman de foul lan ye. Sa a tou, li pa, dèfwa li pa nan enterè mouvman an. Paske se alerte wap alerte bandi an. Wi nan anpil sitiyasyon pataje operasyon lapolis antan reyèl janm sot dil lan li pa bon paske bandi yo yo sou rezo an bandi yo yo ap gade kèk paj yo se yo abòne a kèk paj yap gade operasyon kote polisye yo etc. M dakò. Men Travay jounalis yo ap fè a, travay yon pakèt repòtè an liy ap fè. Ou wè ou menm pandan w chita dèyè mikwo a, e yon jounalis repòtè ou mete nan lari al pote enfòmasyon yo ba ou, tra, travay li ap fè nan lari a, travay sa tèlman enpòtan, travay sa pa gen pri. Paske moun nan dan lè feu de l'action, li ka pran yon bal mawon, li ka viktim, li ka pran gaz, li ka mouri, nenpòt bagay ka rive l, Li fèl paskel gon pasyon pou metye an, l gon lanmou pou metye a. Gon pakèt bagay nèg yo ap fè la andedan peyi an, kraze peyi an, gagote lajan peyi an. Si se pat rezo sosyo medya an liy yo, enfòmasyon sa yo pa tap janm veyikile, yo pa tap janm sikile. Ou konprann? Donk, jan w wè Sniper byen fini tou, paseke li fè konnen l ap bezwen jounalis yo, Li pa li pa li pa chase yo nèt non, li pa mete yo deyò nèt nan game nan, men pou kounye a nan bwa kale an se bwa kale se pa festival, se pa parad, se pa bagay love kap fèt, yo pa bezwen pou laprès vin kouvri evenman sa yo. Nou konprann mesaj la pase modòd lan lanse, nou pran nòt. Bon, nou pral fon ti pale avèk soeur, avèk ti soeur Malòb Sentil. Malòb Sentil, li se youn nan jenn gason ke popilasyon Gwo Mòn nan pase a lenfinitif nan kad mouvman Bwa Kale a yè. 2 jenn gason yo rantre pran nan komisarya Gwo Mòn nan, yo touye yo, yo koupe tèt yo, e paske yo aparante nèg yo e byen antandu kòm kwa yo ta fè pati de gang kokorat san ras k ap teworize popilasyon an. Nou pral konnen egzakteman ki sa bagay lan ye paske m te gen chanse yè pou m te pale avèk papa Malòp ki se Mathieu Saintil. Avèk anpil emosyon, l ap pale, l ap kriye e m te reyalize yon antrevi avèk li. E li gen bwi, li te gen bwi, son an pat vrèman kòrèk, m pa pataje li, epi maten an e sè a te kontakte pou l fè yon ti pale, epi m di poukwa pa, nou pral pataje tout enfòmasyon yo avèk ou an detay. Nou konnen deja mwen menm travay la m ap fè yon travay an tout ekilib, yon travay pou nou chèche enfòmasyon, yon travay pou nou kolekte dè enfòmasyon, pou ou ka konnen egzakteman kisa bagay lan ye, kisa fè yo ye reyèlman. E ba nou atansyon w, rete fokis, rete konekte, ou menm tou, bay opinyon w e sou sitiyasyon k ap evolye andedan peyi a, li ekstrèmeman enpòtan pou ou menm pou bay apreyansyon w de sa k ap pase nan peyi a nan moman an la. Mwen gen avèk mwen e sou lin nan e. yon yon sè malòg sentil e yè nou aprann genyen 2 jenn gason e ki pèdi lavi yo nan gwo mòn nan kad mouvman bwa kale ke popilasyon ap fè an e pa rapò avèk sitiyasyon an e gran sè li ta renmen bay kèk detay ti sè li ti sè li e ta renmen bay kèk detay sou sa ki rive a e bonjou madam kòman w ye kòman w rele. Bonjou madam Yanick, bonjou tout moun kap tande m an dirèk, mwen se Sentil Kasline, mwen se timoun gwo mòn, mwen se ti sè malòb sentil ki resevwa lanmò l gwo mòn. Alò frè m nan nou fè pase pou bandi, frè m nan pa janm yon bandi. Frè m nan se timoun gwo mòn natif natal men li pa grandi gwo mòn, vrèman nou grandi Gonayiv. Alò, nèg li kontinye, nèg la vin gwo mòn kenbe l, nèg la vin gwo mòn kesyone l. Mwen menm pèsonèlman, mwen t ap pale ansanm avèk moun yo. Moun an mwen a vin gwo mòn di m pa bezwen enkyete m, frè m nan nan men yo, yo p ap fè l anyen. Jis frè manman m vini prese prese pou yo retire l. Kounye a, lè manman m ale pou li vini. Yo gentan di li nan komisarya. Li nan komisarya epi l ale, l ale nan komisarya ou te rele Gonayiv. Men frè m nan pèsonèlman, frè m nan li menm li se yon bòs telefòn sou wout Basen an l ap ranje telefòn Bretay 3. Tout moun kapab konnen bòs Malòb Sentil Bretay 3. Malòb gen rayisans Moun ki antre pran malòb yo, yo pa moun gwo mòn, paske mwen gen enfo kap sikile, yo pa moun gwo mòn, paske pèp la lè yo tap, si yo tap tiye frèm nan, yo tap tiye frèm nan depi nan bigè ravin gwo mòn. Alò m pa konnen si nap nap konprann sa map di nou an, nap eseye tande m, eseye konprann sa map di nou, mete nan, mete nou nan po pou nou konprann sa map di nou an. Paske frèm nan li menm, li te lekòl, Lè l fini li di konsa li pa ka rete sou kont moun pou ba moun ba l 50 goud. Li pran li al li al ranje telefòn, li ranje li fè depanaj, li ranje telefòn. Ok li vann la pou la, li vann papadap nan biznis lan. Men te gon moun ki te ki te bò kote l la anfas la. Moun nan vin pote l rayisans. Moun nan pote l rayisans, moun nan pran kout dwèt sou li yo fè l met yo mete l nan prizon. Alò tout moun ka konn istwa w la byen Gonayiv. Yo mete frè m nan nan prizon, yo mete l nan prizon nan 4 è de lapremidi, m al lage l nan 8 è, m te pran avoka. Yo lage l. Dezyèmman ankò y ale yo kraze biznis lan. Lè yo kraze biznis lan, jij de pè vin fè konsta. Lè m rele avoka, avoka di konsa, mesye, mesye bay moun, bay jenòm yo yon chans paske y ap chache lavi. Mwen menm pèsonèlman m te wè yon avoka ki rete ki se pitit Morin, e men se yo menm menm ki t ap bay frè m nan pwoblèm pou biznis lan. Li se pitit Morin, li di konsa, mwen menm, m pran lesyèl kòm temwen m. Mwen kanpe devan mesye a lè m al pale ansanm avè l, m di, poukisa nou pa vle wè frè m? Li pa vòlè, se lavi l ap chèche. Antanke yon jèn gason, li gen dreadlocks nan tèt li, sa li chwazi fè? Li chwazi pran, li pa rete sou kont pèsonn, li pa rete. pou lap grate pou lap tann moun lonje la men ba li li chache yon lokal li fè biznis li kounya pou nou pa vle wèl m panse nou ta se nou menm kap kreye danje pou sosyete a lè nou fin pran biznis lan nou krazel nou voyel chita kisa nou voyel al fè menm antanke yon jèn gason ki pisan ki anvi travay li di konsa. Li reponn, li di konsa, Si l pa ka kondane frè m nan nan prizon, l ap l ap tonton ansanm avè l te met nan fè nwa. Èske w tande sa m di w lan? Madam Èske n ap tande? Madam Saintyl, fin ekspoze fè yo paske nou gen de kesyon pou nou poze w, e sou aktivite frè w nan ki sikonstans. Oke, kounya, M dakò. Kounye a, hier, lè yo kenbe frè m nan e gwo mòn, si yo t ap tiye l, si yo t ap tiye l se pèp la ki t ap gentan tiye l depi yon ravin gwo mòn avèk nan bidi. Yo lage l, se 3 mesye, 3 mesye se Gonayiv yo soti. Daprè enfòmasyon ke m genyen se Gonayiv mesye sa yo soti, yo antre nan komisarya a, yo pran frè m nan nan ba men lapolis, yo maltrete l konsa. Frè m nan pa vòlè, frè m nan pa gang, mwen grandi avè l, mwen grandi avè l, nou te lekòl ansanm. Sanble m pa janm kite lòt dèyè. Nou te alèz, m konn tout antre l, m konn soti l. Lè frè m pa al te li toujou sot nan shop lan de 4 è. Depi l antre se lakay li li antre li pap soti ankò. Depwa l pa al nan shop la li kouche lakay. Alò frè m pa nan vòlò se mwen menm dèfwa lè l pa gen kòb se mwen menm mwen ki konn jere l. Manman m a laj manman m ye a manman m jis ap travay toujou pou l ba nou manje. Alò pou nou. Kenbe on jèn gason pwisan konsa nou pa chèche enfo yo yo nou kite konplo alò nan bwa kale sa map di nou avan ke nou mete on moun on tèt on moun atè chache konnen chache konnen avan nou tiyel tan on jou pase pou fanmiy reprezante manmanm parèt nan komisarya gwo mòn yo kouri dèyèl konplo pran frèm yo tiye frèm map fè pèp la konnen frèm pa vòlè frèm pa gang se travay frèm ap travay pou chache lavi. Madam St-Île, e Frè w la ok, frè w viktim anba men popilasyon an nan kad operasyon e Bwa Kale, e frè w la li te nan komisarya a, men eleman enfòmasyon k ap sikile fè kwè se popilasyon an ki ale pran frè w lan, e pa le fè ke yo di frè w lan gen afilyasyon avèk baz kokorat san ras, yon gwoup gang ki ap opere nan departeman an. Donk pa rapò avèk sitiyasyon sa, ou menm ou di fwa w pa bandi, fwa w pa nan gang, ki sa w konnen de aktivite fwa w ap mennen, ap regle, de antouraj li, de zanmi l e tou sa yo? Madam, mwen gen 24 an, Mwen fè 24 ans frèm nan li menm li gen 28 ans nou viv ansanm frèm nou te lekòl ansanm li fini li pran li pran fè a soude lal ranje telefòn frèm pa gen afilyasyon avèk pyès kesyon de gang se yon moun nou ka jijel pa aparans men lespri frèm pwòp. Li pa gen afilyasyon avèk kenken kokorat san ras. Alò menm konnen podyab li pa konn bagay yo rele kokorat san ras la. Paske se pa yon moun ki itilize Facebook konsa. Li pa sou Facebook. E vrèman vrèman menm si m te konnen li ta pral gwo mòn pou jan peyi a pa bon, m t ap di cheri ou gen cheve nan tèt ou, y ap jij yo pa aparans. E frè w lan pa konn okenn moun gwo mòn? Li konnen moun gwo mòn, li konnen moun gwo mòn madam Yanick. Si yo ta gentan, si ou di se popilasyon an, mwen pa gen pwoblèm jiska prezan nou di m se popilasyon an. Men, men si yo ta fè l yon bagay se depi ravin gwo mòn. Mwen menm mwen pale ansanm avèk pèp ravin gwo mòn, yo di m yo pa p fè k wè m anyen. Sou telefòn yo rele m. Yo di m jis fè manman m prezante, kèlke moun prezante. Epi yon kout dwèt fè polis vin pran l. M pa gen pwoblèm jiskaprezan, polis vin pran l. Li nan men lapolis, li pi asire. Ebyen, twa moun, twa moun ki tiye l yo pa nèg Gwo Mòn. Mwen menm mwen viv videyo a, mwen tande se pa nèg Gwo Mòn ki tiye frè m non, twa moun ki tiye l. Eske, eske, eske frè w la genyen tonton l ki otorite nan Gwo Mòn? Egzakteman Klak ki se ti frè papa m Klak ki se ti frè papa m Ton gen san kò Ton gen san kò. Poukisa poukisa yo pat fè kontak avèk li paske si se yon moun yo rekonèt nan lokalite a poukisa pat gen kontak ki te fèt pou yo te vin reprezante l pou yo te vin pran li. Madam Yanick, lè yo, lè mwen menm mwen rele tonton m pou l rele e tonton Klak, lè Klak gentan parèt, yo, yo twa mesye yo gentan, gentan fè dappiyanp sou frè m. Lè manman m pran moto pou l al pran l nan men e, e mesye Ravin Gwo Mòn yo, yo gentan, polis gentan fin pou, vin pran l, mwen menm si m konnen l nan, nan, nan men polis, lè m rele tonton m, tonton m rele tonton Klak, lè Klak ale li gentan jwenn, li gentan jwenn yo, yo fè fi ansanm avè l. Yo gentan fè fen ansanm avèl. Men kounya yo lage fanmiy lan avèk yon dlo nan zye, yon inosan ap peye pou koupab. Se pa paske frèm gen lòtre nan tèt li pou nap jijel de aparans, pou ki mwen menm mpa konnen frèm se bandi, e mwen menm mwen grandi avèl, mpa konnen frèm manyen yon zam yon jou nan lavil, nou alèz, nou alèz, nou te konn nou tankou se madanm a mouche pou jan nou alèz. Son moun li pa konn sòti, depi wèl sot nan shop li, Li antre anndan li kouche, nou fè blag nou ansanm, nou fè manje, lwa m fè manje, m bal graten manje, li foubi chotè pou mwen, nou tèt ansanm, lap sòti se poul di entèl, map sòti. Ou wè, ou wè kisa l resevwa lanmò l yè gwo mòn se paske m pa la, mwen pa la, mwen pa la, mwen gen, mwen mwen gen yon, mwen gen kèlke mwa mwen pa la, mwen sòti mwen mwen wanament se sak fè l resevwa lanmò l. E, Madam Sentil, e ou konn lokalite Gato 19? Wi mwen konn lokalite gato ti fanm paske se la se la mwen te bretay 1 se la m pase tout tan. Frè w lan fanm nan dosye tè a? Pardon dosye tè a? Podyab madam Yanick fè sa nan frè m nan se frè m nan se on on on on fè a soude l gen nan men l. Fanm ni konn ranje. Pa rapò avèk sitiyasyon sa, e jounen jodi an nou vin twouve nou nan yon sitiyasyon kote ke nou konnen kòman zak ensekirite an ye, kòman bandi reyèlman ap bay popilasyon an pwoblèm, bandi anpeche moun viv lakay yo eksetera. E anpil moun nan popilasyon an yo estime ke mouvman bwa kale sa y ap fè an se pou yo stope bandi, se pou yo, ou konprann, se pou yo reprime zak, zak vyolans bandi konn ap fè sou yo, yo di sètache, kounye a se yo ki nan lari a. Talè wi Madam Saintil. E frè w viktim, e se pa sèlman frè w, zanmi l viktim etc. Nou menm nan fanmi e Malòb, nou nou di ke Malòb pa gen anyen pou l wè avèk zak bandi etc. E yè lè m te pale avèk papa a, e m fin pale avèk papa a, m di bon ok, mwen gen yon ansènb de fòmasyon ke fanmi an ban mwen, men kounye a fò m al chèche lòt enfòmasyon lòt kote, pou m ekilibre, pou m fè balans lan, pou m wè kisa bagay lan ye veritableman. E lè m ankete, mennen ankèt, eseye kontakte kèk moun nan lokalite Gwo Mòn, e yo fè konnen ke fwò lan li nan aktivite tè, se sa nou rele dechoukè a. Se se yon dechoukè li ye, li nan aktivite tè, eksetera, l konn ap bay moun pwoblèm. E ou menm ki se ti sè li, ou nye sa kategorikman. Pou ou se rayiman ki mennen fwò lan, e kote li ye jounen jodi a. Madam Yanick zafè tè frèm nan pa konn bagay yo rele te zafè tè a mwen menm mwen di w sa frèm nan konnen se yon fè a soude l genyen lap chache lavi si moun yo fin suisiye l yo pa konnen kisa pou yo di yo jis chache yon yon agiman yo yo bay yo di yo di l konn nan Bagay te non non non devan le syèl mwen pran le syèl kòm temwen m kap tande m e san sa ki koule inosamman an mwen pran Bondye pou temwen m fra m se yon fè a soude l genyen lap kite lavi zafè tè non l pa konnen si yo fin siye l si yo fè konplo yo fin siye l pa bay pa di wi m konnen l mouri Wi l mouri l mouri nèt. Fanmi an avèk on dèy nan kè l, avèk on dlo nan je ki pap janm sispann koule. Wi wi sa deja fèt paske sa deja pase li pase pa gen anyen ke nou ka regle. Men si yo fin tiye l, yo fin tiye l, yo boule l anmenmtan yo sale kò a, yo fè sa yo gen pou yo fè ansanm avè l. Epi yo fouye frè m. Poukisa yo pa jwenn zam? Antanke yon moun konsa nou fouye, nou jwenn sèlman, nou jwenn telefòn li. Telefòn li, nou fouye telefòn li paske lè m ap pale ansanm avèk Popilasyon an mrazin gwo mòn, telefòn nan te nan men yo, yo fouye telefòn pwen m, yo pa gen, yo pa jwenn kenn rapò ansanm avèk asosyasyon gang, bagay tè dechoukay, non, yo pa jwenn sa. Yo jwenn sèlman on diven avèk tenis ki te nan valiz frè m. Mezanmi! Madam Setyl. Mezanmi! Yon gang! Madam Setyl, e dènye enfòmasyon fò m pataje sa avèk ou, se enfòmasyon mwen menm mwen jwenn, ki rive jwenn mwen, e yo fè konnen ke manman Malòb te vin ofri polisye yo kòb pou yo libere l, avan menm ke popilasyon an te rive nan komisarya a. Ou gen, ou gen enfòmasyon sa tou? Pa gen kenn enfòmasyon sa vle di. Depi madam Yanick, manman Male se mwen menm menm ki di manman Male. Manman Male de de bwa pa l balans. Lè manman m rive nan komisarya a li sèlman wè pwòch li epi moun yo di konsa ou mèt ale paske depi l nan men lapolis anyen pap ka rive. Manman m pat gen pat gen tan pou l te ofri polisye kò, pou l te sèt sèt. Manman m pat gen tan sa paske mwen menm m te sou li m ak manman m. M te sou lin ak manmanm. Mwen menm mwen pa la pou m bay manti. Mwen jis ap pran defann, m ap defann frè m ke yo tiye inosamman. Manman m pa konn pou kiyès polisye kòm. E kisa ki jis. Si yo fin fè salte yo, si yo fin fè salte yo, se pou yo kanpe dèyè san sa inosan yo koule a. Yo, se pou yo asime responsabilite l. Paske mwen menm mwen konnen sa m ap fè a se m p ap janm jwenn jistis paske yo fin tiye 2 ti kabrit. Menm kabrit pran yon bon lanmò pase frè m nan. Se pou yo asime responsabilite l, yo asime responsabilite yo paske yo fin touye 2 san fanmi, 2 avadra, 2 vòlè se sa yo di, men mwen menm mwen konnen frè m pa vòlè, frè m pa asasen, frè m pa aplike nan seri de bagay, ebyen yo mèt tann, yo mèt tann paske jistis lan gen pou fè, pou fèt trè byento. E raple nou tout non, raple nou tout non paske nou pral mete yon bout nan antrevu an. Non pam se sentil kach li. E se ti sè Malòb Sentil ki se youn pami 2 jenn gason sa yo ke moun nan Gwo Mòn te touye yè e nan kad mouvman Bwa Kale ke yo ap fè a. E bon, E madam sentil veritableman nou pa wè nou pa wè kisa nou ka di w dot ke e mè senpati senpati nou kòdoleyans nou paske se yon moun ki pèdi se yon moun ki tonbe e nou menm nan fanmi an e nou an dèy yè m tap pale avèk e papa w se avèk dlo nan zye se yon sitiyasyon ki vrèman alarme nou e men nou konnen mouvman an mouvman kap fèt la se yon mouvman kote ke popilasyon an ki pran lari se pa kòmsi Wi sa ka rive nan mouvman an gen inosan ki tonbe, sa ka rive gen de domaj kolatero ki fèt etc. Men se popilasyon an ki nan lari. Donk eske nou rive idantifye pa bò kote pa nou moun ki te alatèt e asasina Fro lan? Mwen menm mwen pa bezwen bay pè sou sò moun ki te alatèt asasinen frè m nan. Paske yo konnen trè byen kisa yo fè, yo konnen trè byen. Mwen pa bay, mwen pa vini pou m bay tou lè detay kiyès ki patisipe nan nan nan tiye frè m nan, m pa vini pou m bay tout detay sa yo. Mwen menm mwen sèlman vin di popilasyon an ki t ap di frè m se bandi, se gang, yo pa jwenn anyen pou yo fi, pou yo di de frè m, pou yo repwoche de frè m, yo di frè m se gang li ye. Mwen menm mwen pa gen pyès pwoblèm ak popilasyon an, m tèlman kontan de sa ke popilasyon an pè a paske son bagay li vrèman bon paske kidnapin a goch a dwat ou wè ou wè madam Yanick frè m nan pa menm konn chemen pou l fè pou l al pòtoprens paske son moun se gwo mòn gwo mòn li fèt gonayiv l etidye se fè gwo mòn de ale retou l gwo mòn se sa l konnen frè m nan pa mwen menm mwen menm mwen konn lestè m konn pòtoprens paske m konn al m konn al achte pòtoprens pou m fè ti biznis mwen. Madam Malespwa m pa menm konn chemen pòtoprens m pa menm konn chemen pòtoprens se konsa yè map gade kòman pèp la pran frèm yo sasinen l mwen di yo son bèl bagay mwen menm sim te konnen frèm te konn vòlè sim te konnen frèm te konn fon bagay ki won mwen tap mare sentim epi m tap plen nan kachèt m patap janm chache pou map di konsa frèm pat se sim Kwèm pap se baba paske depi ou konnen gwo moun ou gwo moun ki aplike nan jan de bagay sa yo lè yo pran ou se konsa pou lavi yo pase men frè pam nan map di pèp la konsa avan ke yo kenbe yon moun yo tiye paske moun nan gen fanmi menm yon kabrit ou wè kap pase bon chemen ou kenbel ou ba yon kout wòch li gen mèt Roi des Vert sa w wè nan lari a li gen mèt avan ke yo fè sa yap fè a se pou yo bay on second chans pou yo tande fanmi moun nan pou yo m di w tonton m klak di frè papa m ton Guy si yo gentan fè kontak lè ale lè yo ale sè deja two ta alò mezanmi mezanmi poukisa poukisa nou pran nou syèl nan kondisyon sa nou kite m avèk on dlo nan zye Mwen di pèp la, mwen kontan sa y ap fè a, men avan ke yo aji sou moun, yo mete dife sou moun, yo konn sa y ap fè, yo koupe tèt frè m, yo koupe tèt li, se pou yo chache enfo. Mwen menm si yo t ap tiye frè m, yo t ap tiye frè m, paske lè frè m nan men moun ravin gwo mòn, m ap kominike ansanm avèk yo. Yo t ap tiye frè m depi la. Ki wòl, ki wòl, madam Sentil, ki wòl tonton w lan jwe nan kominote an? Ki pozisyon? Ki stati? E tonton ank la? Li se delege vil. Ok. Ebyen, se te vreman, e bon, m pa ka di son plezi, men nan sikonstans nou pale a, li toujou bon, e pou nou fè le pwen, pou nou fè mizo pwen sou ansanm de fòmasyon ki ap sikile. Donk, n ap mete yon bout e Madam Saintil ak antrevi an, e m espere ap genyen lòt okazyon pou nou kontinye pale. Mwen dakò, mèsi. Mwen menm, frè m nan deja mouri, li mouri nèt, mwen pa mwen pa vini, mwen pa ka reve mò a, men sèl sa m, imaj ke y ap vann de frè m nan, li pa janm sa. Nou fin, popilasyon an fin tiyel, whatever 3 moun ki soti gan gonaiv yo, yo fin asasinen l, yo tiyel, yo yo yo yo metel, yo boule kò, yo kangrennen l, yo fè yo lè fini eskizem yo manje kò a. Yo manje kò a, kòman ou eksplike sa? Nan lèm nan men imajine w nou kenbe 2 moun nou mete dife sou yo, nou pa kite pou pou granmoun yo jwenn kò a. Fanmi an rekipere depouy lan, nou rekipere kadav la? Non madam, non! Yo tèlman konn sa y ap fè, lè manman m parèt nan nan komisarya a, yo te di yo t ap tiye manman m, yo te di yo t ap tiye manman m tou. Adje! Ebyen, ok madam Sentil, fòk nou fini. M espere ap gen lòt okazyon pou nou pale. Se te yon plezi. Sanble ok dako merci madame Yannie. Bye bye bonne journée. Bon jan nou tap tandel la se te avèk se te avèk sè ti sè Malòb Sentil youn nan viktim operasyon mouvman bwa kale ke popilasyon tap fèt nan gwo mòn yè samdi 29 avril 2023 a e nou konnen nou konnen reyalite an deja nou konnen reyalite an nou menm nou la pou nou chèche enfòmasyon E papa e Emma-Love te kontakte mwen yè e m te mete l an kontak avèk diferan lòt e jounalis kote ke li te eksplike sa k te pase pitit li an, l te ba yon ansanm de detay. E nou konnen, nou konnen reyalite an. Nou konnen jan bandi ap brase bil peyi a, ap brase bil sosyete a. Anpeche moun viv lakay yo, kidnape moun, vòlè bagay moun, fè kadejak sou fanm ak tifi. Nou konnen reyalite an. E Inisyativ sa ke popilasyon an pran la a, mouvman Bwa Kale an ke moun yo inisye pou chèche bandi, trake bandi, stope bandi an, se yon demach popilè li ye. Se pèp lan ki nan lari. Sa ka toujou rive gen yon moun ki te nan pwoblèm avè w ki pwofite ou konprann, ki pwofite de sitiyasyon, de mouvman an pou li menm pou l tire pwofi de li eksetera. Men, nanpèch ke, reyalite n ap viv jounen jodi an sou beton an la a, se di serye. Ensekirite an se di serye. Pa gon moun, pa gen okenn Ayisyen, ke l te bandi, ke l te popilasyon sivil la, pa gon moun ki merite pou mouri dan dè kondisyon datrosite, kote ke moun nan vi, moun nan tou vivan, manchèt sou li, moun nan tou vivan, kawotchou sou li, moun nan tou vivan, yap rachel, eksetera, se di, se di. Nou konprann reyalite an, se di e se difisil, e ankò sak pi grav lan, Lè konsa, fanmi pa jwenn kò, yo pa ka bay yon dènye omaj, eksetera, eksetera. E se la nou pral konprann, e se la nou pral konprann, lè n ap fè emisyon yo, n ap denonse zak bandi yo konn ap fè sou popilasyon an. Lè w wè bandi, kriminèl, izo, ti lapli, lanmò san jou, vitelòm, e nèg savyen, nèg baz kokorat san ras ap kidnape moun, vide balèn, vide e e po bidon, koupe moun, rache moun etc fè chen manje moun nan, jounen jodi an nap viv yon reyalite kote ke gen de seri de moun petèt ki yo twouve yo nan yon sitiyasyon kote ke yo pat konnen si lakwa ta pral rantre lakay yo epi se rete yo rete yo frape pa reyalite an. Sè yn dè rezon dè le depar, m pa konn si nou sonje sa, avwa avan menm ke mouvman bwa kale an te inisye, m te vin avèk 10 konsèy pou nou. Evite mache kote nou pa konnen, evite pran woulib nan men moun, evite rete bò lari, evite al chita apakèt zanmi eksetera. Poukisa? Pou evite desagreman, paske nou ap viv nan yon peyi ki difisil, moman an difisil, bandi tout kote, gang tout kote, eksetera. M te pataje konsèy sa yo avèk nou. Jounen jodi an la a, Mouvman Bwa Kale lanse. Se yon mouvman ki prale a la pèfeksyon. Se yon mouvman nan moman an la ki bay kelte politisyen dyare, se yon mouvman ki bay nèg nan sektè prive dyare, se yon mouvman ki bay chèf gang dyare paske nèg yo yo pa konnen a ki moman tout peyi an ka deside leve pou vin sou yo pou pote boure sou yo paske sa y ap fè peyi a yo konnen l pa bon. Sa bandi yo ap fè sosyete a yo konnen l pa bon. Nanpèch ke yo kontinye fè l pou kisa paske yo genyen nèg nan sektè prive, yo gen nèg nan pouvwa k ap finanse yo, k ap ba yo mwayen. Donk mouvman bwa kale ke popilasyon inisye la, se petèt sèl fason ke popilasyon an jwenn pou vanje bandi yo, pou vanje aksyon kriminèl ke nèg yo ap fè sou yo, pou pou popilasyon an pase a laksyon. M toujou klè sou li. E se youn nan rezon m toujou di, mouvman bwa kale sa a, Fòk mouvman an, se pa sèlman fòk mouvman an kontinye non, men fòk yo bay, fòk yo kanalize mouvman an. Paske jou popilasyon sa a, jou ti pèp sa a ta gen malè, yo ta di, y ap pran yon ti poz, y ap pran yon ti brek, an verite, bagay la ap pran yon lòt dimansyon. Paske nan moman an la a, se popilasyon, se moun sa yo k nan lari a, manchèt a, kawotchou a, gazolin, Se yo menm Se yo menm wi kap mete la peur nan kò bandi yo Se yo kap bay nèg izo yo vant mennen Se yo kap bay nèg ti lapli yo vant mennen Se yo kap bay nèg vitelòm yo vant mennen Se yo kap bay nèg kanaran yo vant mennen nèg sous matla yo vant mennen paske yo toujou di nou chen grangou pa jwe lè popilasyon an nan lari moun yo anraje Moun yo anraje yo pa konn kisa ki ka fèt e se youn dè rezon m toujou ap pataje konsèy avèk nou evite al nan zòn moun pa twò konnen nou. Nou pale avèk sè Malove Saintil la. Malove Saintil e sou fèt monte la map raple w se youn nan jenn gason ke moun gwo mòn Gonayiv e touye yè nan kad mouvman bwa kale ke yo tap fè a pou fanmi an Yon jenn gason pa gen anyen pou wè avèk gang, li pa nan aktivite gang, li pa nan aktivite kriminèl, li pa nan aktivite bandi, eksetera. Se yon moun poze, se yon moun pezib. Se sa fanmi an rapòte. Men, moun nan mitan popilasyon ki pran l, ki touye l, ki pase l alenfinitif nan kad mouvman Bwa Kale an, moun yo fè konnen ke l nan gang Kokorat San Ras, eksetera, se yon move moun, se yon move je, eksetera. Donk, nou ka konprann kisa k ap travèse fanmi an. Nou ka eseye konprann paske moun yo pa konnen pwòch yo nan anyn wrong epi popilasyon an dil nan yon bagay wrong yo touyel etc. Donk sa se tout un deba. Se tout un deba. Sak fèm toujou asirem ke mwen mande moun kap fè mouvman bwa kale a pou yo ankadre mouvman an pou yo jere bagay yo on lòt jan pou evite. Pou evite kisa? Pou evite pi devan nou tande genyen dè domaj kolatero ki fèt. Wap wè nan kèk zòn lè yo pran yon moun yo bay lapolis li premye sa polisye yo fè polisye yo al nan telefòn moun nan yo fouye telefòn moun nan yo chèche enfòmasyon si moun nan pa gen anyen sou pou wè avèk telefòn li yo pa kouri lagel yo kenbel pou yo ankete plis men yo pa gen aksè avèk popilasyon an Okap Ayisyen tou resamman la yo sot mare plis ke 10 jenn gason. lapolis debake popilasyon an la, lapolis debake, yo mare nèg yo al avèk li, pandan ke moun ap di se mouvman bwa kale pou yo ba yo bwa kale, polisye yo di non, kanpe la. Epi apre yon ti tan ki sa k rive, fanmi jenn gason sa yo, fanmi fanm avèk tifi, e jenn gason, jenn mesye, jenn ti medam yo vini, manman, papa, matant, tonton vin demen anlè ap kriye, Poukisa paske yo pa konnen yo di w yo pa konnen pitit yo nan gang yo pa konnen pitit yo nan bandi se moun ki vini pou yo al sendomeng etc yo pa nan bagay bwa kale anmweyy anmweyy anmweyy anmweyy nap toujou jwenn sa nap toujou jwenn sa esak fè yo di prekosyon pa kapon prekosyon pa kapon nan moman an la se bwa kale l ye evite al nan zòn ke yo pa konnen w Evite evite pou pa al pote tèt ou ale paske depi w enkoni, yo poze w kesyon, ou pa ka idantifye, ou pa ka bay enfòmasyon sou moun nan zòn nan, li evidan ke y ap pran w pou on bandi. Sa pa gen dout sou li. Gen moun k ap chèche radikalize mouvman Bwa Kale a depi yo pran on moun se touye l otomatik. Men gen lòt zòn yo poze kesyon, yo ankete. Jakmèl gen on jenn gason ki kite Santo 12 depi prè de 2 mwa fanmi l pa konn kote l ye, fanmi l ap chèche l yo pa janm jwenn li. Se on moun tèt pa dwat, se on moun ki gen pwoblèm mantal. Ki kote fanmi la jwenn li se nan video yo wè kawotchou yo pral bal mouvman bwa kale enfòmasyon yo te gentan rive jenn gason l sove de justès lapolis kouri al pran l de justès li sove anba men popilasyon ki ta pral bal bwa kale alòske yap mande l kote zam kote zam Lap mande ki zam? M pa konnen, yo di ou pral konnen talè, fè pòz egare w. Epoutan se yon moun tèt pa dwat li ye. Donk, li enpòtan, li enpòtan pou nou ankadre mouvman an. Konprann? N ap fè yon mouvman popilè, n ap fè yon mouvman pou n ede peyi an, pou n ede kominote a. Se pa sèlman tèt nou, zòn nou, men chak kote nou wè mouvman Bwa Kale a pase, yo entimide bandi, yo entimide gang, li bon pou tout peyi an. Li bon pou tout peyi an. E nou rive nan stad nou rive la a kote ke jounen jodi an w ap wè de seri de moun nan popilasyon sivil lan ap rele, ap di fanmi yo, pwòch yo, pitit yo inosan. Se paske nou pa gen Leta. Nou pa gen Leta. Se pa pèp lan jounen jodi an la ak poutan yon manchèt. M ap gade legliz manchèt la, tout fidèl avèk yon manchèt. Bon, si yon movèz espri antre nan legliz sa a, hen! Si yon movèz espri ta antre nan legliz sa a pandan tout moun a manchèt sa yo, nou wè dega k ap fèt. Poukisa? Paske nou pa gen Leta. Nou pa gen peyi, kounye a nou oblije ap banalize tout bagay, nou oblije ap, konprann, se nou k oblije ap defann tèt nou. Nou oblije ap defann tèt nou, malgre van ze mare nenpòt jan sa ye, fò n defann tèt nou. Vrè rezon n ap viv jounen jodi an, se menm rezon sa yo nou genyen pou nou mouri tou. Nou swaf libète, nou swaf sekirite, nou swaf pou nou lib anndan peyi nou, nou swaf pou nou viv tankou moun, nou swaf pou nou wè peyi nou devlope, Rezon sa yo ki ap pouse nou chak jou leve pou nap batay lan se menm rezon sa yo tou wi lè w wè leta pèpè leta kriminèl sa pa fè anyen se pou menm rezon sa yo nap mouri wi lè w wè nal nan manifestasyon nou pran bal lè w wè nal nal revandike dwa nou yo voye mèsenè yo voye bandi vin touye nou vin bal vin ba nou bal nan tèt se pou menm rezon sa yo nap mouri Jounen jodi an, ke l te bandi ak sapat, ke l te bandi ak kravat, ke l te nèg nan Leta, nan sektè prive, depi se moun ki patisipe nan kraze peyi an, nan mete nou kote nou ye la a, yo sipoze reflechi a de fwa avan yo pran lari an paske yo pa konnen kot nou van Bwa Kale a ap ateri. Se byen malere pou fanmi Sentil, jounen jodi an la a, ki andeye, ki ap kriye, moun yo enkonsolab paske yo menm yo pa konnen pwòch yo te nan gang. Yo pa t konnen pitit yo te nan zafè bandi. Se konsa l fini. Men, ki sa w ka fè? Ki sa w ka fè fas avèk yon mouvman popilè? Ki sa w ka fè? Donk, n ap mete yon bout nan emisyon pou jodi an. Fòk mwen di nou se yon veritab plezi pou m toujou avèk nou, pou nou pale, poze pwoblèm peyi an e ansanm chèche de eleman de solisyon avèk sa k ap brase bil sosyete an. Nou konnen, mwen konnen deja li difisil, li ekstrèmeman difisil pou nou pou nou travèse kafou sa a nou ye jodi an la, kafou ensekirite, kafou kote ke pouvwa leta mare sosise avèk gang, kote ke bandi ap chita avèk ansyen, avèk premye minis, avèk ansyen senatè, ansyen depite, eksetera, nèg yo konn ap chill ansanm. M konnen l difisil men l pa enposib. Li pa enposib paske se nan tèt ansanm nou te fè 1804, Se nan tèt ansanm nou te bay Ayiti endepandans. Si se nan tèt ansanm nou ka chanje peyi an. Nou pa wè moun yo kòmanse mete tèt ansanm? Pandan nap mete tèt ansanm nan fòk nou kale je nou pou nou pa kite mouvman enfiltre, pou nou pa kite se menm enfòmatè toutè bandi yo ki andan e andan sèk lan, andedan mouvman an kap bay moun bwa kale, alòske yo menm yo se toutè se enfòmasyon yap vin pran. Fòk nou prudan, fòk nou vijilan avèk mouvman sa ki ap fèt la. E nou pa oblije, nou tout pa oblije radikal, nou tout pa oblije wè bagay yo menm jan nan menm sans, ce qui est certain, ce qui est sûr, Ayiti pa ka ret konsa, peyi an pa ka rete jan li a. Jan m te anonse l nan kòmansman videyo a mezanmi, nou nan mwa, nou pral pran mwa me a la, e otomatikman nou rantre nan mwa me a, nou konnen l deja, se fête des mères, e jan nou toujou fè l chak ane, jan nou toujou pataje, nou toujou fete avèk manman yo, N ap kontinye ane a san manman, san fanm djanm, san fanm kouraj, malgre bal, kawotchou, manifestasyon, malgre bandi ap teworize yo, ti panye yo sou tèt yo, ti laye yo anba bra yo pral chèche lavi. Nou deside pou nou kontinye onore manman yo, fete a manman yo, selebre lavi ak manman yo. Donk ou menm ki vle sipòte inisyativ la, ki vle ede ane an la pou n fè kè san fanm, san manman kontan, ou ka toujou rele m, ekri m nan nimewo emisyon an. Pa di m peyi an gen pwoblèm, m konn peyi an gen pwoblèm deja. Se ladan l m ye, se la m ap viv, de gras, an nou ede manman yo, an nou ede san fanm souri davantaj, an nou ede pou fè kè yo kontan. M ap tann ou menm ki vle sipòte inisyativ lan, ki vle sipòte pwojè a, m konnen gen anpil moun depi fevriye, depi mas gen moun k ap ekri m, k ap mande men annik ane a ap gen fèt manman, m di wi ap gen fon ti poze. Donk m ap tann nou, pa neglije vin sipòte inisyativ lan. Mèsi tout moun, randevou an ka se demen.